Babekyou lidè Jenèf la voye yon mesaj trè klè bay Pierre Espérance jodi a nan yon konferans de près li ta bay sou masak ki fèt nan Dèlma 32 a selon anpil pawòl kap pale ebyen yo ta ka akize fantom 509 mele avèk Jenèf an fanmi Ki yo menm ta responsab gwo zak masak sa a ki fèt nan Dèlma 32 kote anpil kretyen vivan pèdi lavi yo. Enben jodi a la Babekyou reponn Pè Esperans ki li menm te gentan sòti rapò pou akize baz krache dife, baz aji vit epi je nèf an fanmi sou masak sa a ki fèt la. Enben Babekyou reponn Pè Esperans, enben misye kase mete nan men Pè Esperans e misye fè gwo deklarasyon ke n pral envite w tande koze ki gen nan la Repiblik medam e mesye. Epi gen Reginald Boulos tou ki li menm fè konnen li pa prale nan envitasyon ULCC voye ba li a pou misye al reponn kesyon sou lajan enben leta a misye manje depi kèk tan e misye fè konnen pa rapò avèk pwoblèm ensekirite ki gen nan peyi a donk li pap ka prezante nou pral envite w tande tout detay yo pa bliye guys ou sou TV lakay pou sila w ki nouvo ki poko konn Ebyen kòman pou yo abòne avèk kanal sa a se sèlman klike sou ebyen bouton sabòne a epi klike sou ti klòch notifikasyon retirel sou pèsonalize metel sou tout se konsa wap resevwa tout mesaj ki diw lè nou live oubyen nou poste yon videyo sou TV lakay rete konekte guys nap tounen. Nap salye laprès pale, ekri ak televize, nap salye dyaspora yo ki ap soufri anpil paske yo pa ka tounen lakay yo. Nap salye pèp ayisyen an, spesyalman moun kap viv nan katye popilè yo, kap viv nan move kondisyon, kote sistèm santi ak konwonpi a redwi nou pi mal pase bèt. Jodi a. Objektif konferans de près sa a, se pou nou reponn swadizan òganizasyon dwa moun bidon k ap fè manti nan masak Dèlma 32 a. Mwen vle pèp ayisyen an konnen, nou se fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout. Nou se revolisyonè. Lè nou fè yon bagay, nou revandike l. Sa k pase Dèlma 32 a, nou pa gen anyen pou nou wè avè l. Si se nou ki te fè l, nou t ap revandike l. Nou pwomèt nasyon an, nenpòt sa k fèt, depi se nou, n ap revandike l. Nasyon an, peyi a. Mwen pa vin la pou m fè machandaj politik, ni vin bay repons ak Pierre Espérance. Fòk lemond antye pran nòt sou aksyon òganizasyon dwa moun yo, rnddh, pati politik Pierre Espérance la. Òganizasyon dwa moun bidon sa, kote ke moun ki konn ap kraze brize pou yo al fè masak Dèlma 32 a, ak Kris wa. Tout moun ki gen bon sans, ki pa nan paspouki, ki pa kowonpi menm jan ak Pierre Espérance ap konprann ke chen an mòde tèt li. Kòm chen an mòde tèt li, pou mèt chen an defann li, l ap chache lage l sou do lòt moun. Dèbi Jefra se te. Delege SPNH 17, Fantom 509. Li t ap goumen pou mande pi bon kondisyon lavi pou polisye yo. Li mouri. Ke nanm li repoze an pè. An repons ak sa k pase a, patizan l yo aji. Men lè w ap aji ak kòlè, lè w ap aji ak emosyon, sa ka koze anpil domaj. Ebyen. On militan mouri, on jounalis mouri. Petèt si 2 moun sa yo pat mouri, masak Dèlma 32 a t ap pase inapèsi, menm jan anpil lòt masak ki fèt nan katye popilè yo. Pierre Espérance ou manti. Ou manti lè w di se baz krache dife ki al fè masak Dèlma 32 a. Baz krache dife pa gen anyen pou li wè ak masak Dèlma 32 a. Se poutèt sa n ap raple w, nou se fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye. E toujou sonje sa, manyen youn, manyen tout. Rapò 6 a tèlman gen manti ladan l, menm non moun ou mete yo, se pa konsa yo rele. Anka ou, si lajistis ta vle. fè travay li. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn, manyen tout, gen pou l frape. E lè n ap frape, se pa moun Dèlma 32 k ap kriye. Lè n ap frape, se pa moun Lasalin k ap kriye. Lè n ap frape, se pa moun Site Solèy k ap kriye. Lè n ap frape, kriye a ap moute kote pou l moute a. Lè n ap frape, kriye a ap fèt an franse. Lè n ap frape, kriye a ap fèt ann anglè. Lè n ap frape, kriye a ap fèt ann arab. Pèp la kriye twòp an kreyòl. N ap mande tout katye popilè yo tann modòd paske se chofe n ap chofe. Paske fòk nou kontinye al chache sa k rete nou de dwa. Pèp grangou pa jwe. Nou pa responsab mizè nou. Doktè Reginald Boulos pap reponn a envitasyon ulcc a paske avoka l yo ekri a direktè jeneral ulcc a mesye Andrew Didge pou di l ke l pap ka vini e rezon ke l bay yo se rezon ki gen rapò avèk kesyon sekirite patiman nan peyi a. Se laverite. Mètnan n ap ret tann pou n wè. Nap ret tann demen maten. Kisa k pral reyaksyon direktè ULCC a kounya nan dosye sa a? Annou ret tann pou n wè kisa k pral reyaksyon ULCC nan dosye sa a. Mèt Doktè Jean Boulos. Pa reponn ak konvokasyon ulcc a sou dosye Real Business Investment la. Ou konn sa k ap pase nan sa a? Se ke Leta pa ka bay sekirite vre oubyen ulcc pa ka ofri sekirite a. Wè sekirite a se pi gwo. Non, men pwoblèm peyi a. Pwoblèm peyi a, monchè. Bon pakè pa ka travay avèk pwoblèm peyi a. Sa se klè. Epa nan pakè envitel non. A m di w kèlkeswa kote a, ensekirite a ensekirite a jeneral. Lè se koz sa yon moun pran ou pa ka di l anyen. Bon. Mwen menm ou konn pozisyon m deja isi, mwen m pa m pa m pa m pa anba di verite. Epa sitwayen an ki responsab ensekirite a. Pa gen pwoblèm. Ok. An n di l se yon chèk nan lona, an n di l se yon prè l ap fè nan lona, chèk la pa ale nan lona. Sak gen ankò? Si Reginald Boulos te debake nan USCC maten an, yo tap marel kon krab. Oh! Enfòmasyon! Kote w jwenn bagay sa a? Ah! L konnen zik pale m tou wi. Si Reginald Boulos te debake maten an nan USCC, yo tap marel kon krab. Donk se yon dosye nap swiv isi a nan emisyon Maten Deba. E l konnen. Paske madam mesye pou wè dosye. Dèyè sa k pral pale. A o dè maten. Pito nan mawon tan tan tan pou anba men nèg yo. Wè dosye Jovenel Moïse prezidan Regina Boulos la. Mwen menm mwen di m ap pran m pran kat pelous mwen pou m gade kote bagay sa prale. Paske Jovenel Moïse selon yon sous ke m genyen. Ta lave men l nan kesyon sa ou ta jwenn ou pa sou kesyon Reginald Boulos. Donk, ou ta vle di lè Pons Pilat lave men l, depi l te debake nan USCC maten an, mwen an pitit mare vant. E m ap di tout peyi a. Ouvè zye n sou dosye sa. Ann gade pou n wè kijan dosye sa ap fini. Ann gade pou n wè kijan dosye sa ap fini. Men pa bliye nou di w ke se yon dosye politiko administratif. Epi se nan politik ou ye, fòk konn egzakteman donk kisa k ka pase. Antouka se yon dosye ki rete ouvè. sou tab emisyon Maten Deba. Isi Maten Deba. Bon, nou pral resevwa e Doktè Francillon. Kiyès sou nou ta pral resevwa? Kòman Ezayi? Kòman Ezayi? E, fò nou ta resevwa misye avan wi, Doktè Francillon. W ap pran poz? Enben, an nou pran poz la non. Ok.